Se pòs machan an nou ye kon mesye rele Eliis il a mi a timoun yo ritimas men ba bèlè ritimas men ba bèlè wi atak sa ki gwoup ki te fèl. Gwoup e lapolis cha lapolis avèk kò gang babekyou avèk e nèg an bourik ki mete avèk lapolis ki fè tout bagay sa ouye vou yo tiye moun moun moun wi mete dife. Yo konbyen ki tap viv lakay la. Mwen a 3 pitit mwen yo papa yo te mouri premye gè ki te pase bèlè a yo te mouri Lè m vini di m sèl zo t sèl zo ak rit nèt pat gen anyen menm li ka leve l fè farin nèt. M ta mande pou yo ede m paske kote m ap dòmi an se yon bak anba galeri m ap dòmi. Avan lapli a tonbe, mwen tann lapli a fin tonbe pou m chèche dlo pou m tonbe a dwe timoun yo. M pa gen ede, m pa gen etò, m pa gen papa k ap k ap k ap ede m ansanm avè m. Nou gen moun ki vin ede nou wi men yo di nou y ap ba nou bagay men yo poko ba nou men se yon mesye ki rele Eliyis ki ba nou kote pou n dòmi an, tanzantan ba nou manje, met dlo pou nou. Yo vin wè nou, tanzantan gen moun ki vin wè nou, tanzantan gen moun ki vin legliz konsa, y ap ede nou. Yo pran pitit yo yo pran pitit li yo voyel nan dife a tou vivan gou lòt mesye kòb ala kala yo pou poli cheme chatiye menm nèg sa misye rele tiga chatiyel menm tiga cha an pandan pandanl kanpe lap tiye wòch pou cha yo cha ba ouvèl a bal yo wè sa nèg nèg yo pranl yo trennenl yal boulel. Ou di sa pase nan ki zòn? Ri timas ba bèlè. Men eske yo te gon pwoblèm avèl ou pou ki rezon? Non nèg nèg yo nèg Barbecue yo te gen pwoblèm avèd mèt bèlè toujou ap goumen yo te diw sa yap antre nan lanmè kanmèm nou pat janm kwè yo jou an te antre avèt cha yo yo fon yo fon repliye wi men men nou paka al nan zòn nan tout kè la yo tiye moun. Premye fwa sa te pase premye avril se pa vi ki gen pou nou vwe nan bèlè premye fwa sa te pase premye avril fò sa gen 3 ou 4 an yo te moute devan pèpetyèl menm lè sa m te nan ri m ak ajou m te rete Lè Yasir antre nan koridò anpil moun mouri paseke yap file bal yap antre mwen nan bouch koridò kem ret a premye bouch koridò pa pèpetyèl la yo yo mete zam yo nan bouch koridò a yo tire men se tòl kite pranl chans pou nou Bondye fè nou jwe koridò nou jwe koridò se paske nou soti nou kouri lage pou kò nou pòs machan men pa gen vi pou nou vre men nou retounen nan menm bagay la ankò pandan nou pa nan afa moun gen pakèt malere nan bèlè gen pakèt moun ki pa gen kote pral depi kòmanse sou mwen m gen 4 timoun san papa nan menm. Se mwen kap bat lavi pou yon kòb eskont kòb pou mwen a pou m chèche lavi. E plen malere san lage pa yon kote pou yo ale. Imajine w kilè yo moute avan yè a lak fè nou gentan fè nou gentan gen 8 jou byen 12 jou m pa konnen konbyen ki jou l gentan ye. Mwen menm yo pran pitit mwen tou vivan. Sa l yon endikape li ye. Te endikape 12 janvye. Yon ti fi 19 an. Lòt 3 yo kouri yo kite l pandan l ap soti nan bari nan nan pòt la. Abekil yo redi l nan do y al avè l. Yo redi nan do e ale avèl. Mwen m pat la. Sepandan mwen map kouri vini, m kwaze avèk lòt 3 yo pòs machan kap kouri di manman pa moute pa moute. E pil moun ap kouri vin jwenn mwen. Se pa vi li ye pou nou. Nou santi nou pa alèz. Ou konprann kounye a kote nap dòmi souf nan souf pòs machan. Si pòs machan pat resevwa nou, kote nou tap ye? M bann kote nou tap fè, m bann kote nou ta prale. Li pa mouri. Mwen di w 12 janvye, kay te tonbe sou zamba kay yo te pran l. yo te koupe pye l, li te vin endikap. Ou konprann? 12 janvye. Men kounye a la, li te kontinye al lekòl abekil, bagay sa yo. Mwen di w, mwen gen kat timoun. Lòt twa yo kouri, li menm pandan li pi gran, pandan l ap fè efò pou l pran bekil pou l kouri. Lè m retounen lakay la apre bagay la vin poze, m jwenn beki a, m jwenn kay mwen tèt anba, kay mwen pa boule, m pa ka bay manti, kay mwen pa boule. Mwen jwenn kay mwen tèt anba bwase, sa ou leve ala avèl, paske yo te tou mache a moun pou vin leve bagay ala avèl. Mwen jwenn Becky a devan baryè devan pòt la antre. M chèche pitit mwen m pa wè l. A no jou m pa janm wè pitit mwen, men gen moun ki t ap kouri yo di ala avèl. Yo ala avè yon ti jèn fi diznevan, yo redi l Nando, epi y ap trennen l. Y ap trennen l yo pral avè l. Epa vi pou nou santi nou pa alèz mwen m paka mande jistis paseke bè ayiti pa gen jistis tou senpleman ke leta di yon bagay pou nou retire bèlè nan sal ye a wi nou konnen gen koupab gen moun paseke moun ki kenbe manch nan men yo a epa inosan yo ye men mwen m yon malere inosan m ye gen lòt inosan gen lòt moun ki pa nan afè moun m pa manje pwa m paka vin kaka pwa la eskize figi nou wi paseke mwen m gen 4 pitit san papa se mwen kap redi kòb pwen ak kòb eskont. Imajine w konn la m pa gon goud nan menm, moun ki te konn banm eskont lan nan bèlè a, li nan kouri, èske li pa vin nan jon kòb ba ou la kounya la? De bwa m kwaze m chita pòs machan, tout yo pa di ti m li bon ti moso manje yo pa ka manje, e gen de yo pa menm ban nou manje a menm. Imajine w se pa vi pou nou. Donk n ap mande li yon sipò? Wi n ap mande sipò, nou bezwen sipò, mwen menm, nou menm èske nou, gen anpil nan nou ki ta renmen soti, se pa si nou pa gen mwayen pou nou soti la, ou konprann, tout moun ap di nou yon jou bèlè a bon bèlè a bon men si ta bon de a depi an 2004 Depi an 2004 nan sou Bagdad mwen m konnen m nan Bèlè m aprann nan Bèlè e paske vye jou pa e manman m kite m ou kite l kman m reziye m rete ladan l pa konprann sa m di nou an men konnya la pa gen vi pou nou ankò m pa konn kijan n ap fè pou nou viv ankò manman men e nan bouch moun m tande e nan bouch moun m tande se ee Dèlma 6 e nan bouch moun m tande yon ekip ki rele 90 mwen m pa konnen moun. Pase mwen m pa konnen m pa konnen m nan konta moun m pa konnen m nan gè a moun yo konsa m tande mwen menm pase m pat la e ti komès mwen ke sèt moun map rele anmwe lè tout moun ap kouri vin jwenn mwen pòs machan. Wi m gen yon tifi 19 an ki rele Louis Nado ki si disparèt on endikap on bout pye li disparèt m pa janm wè l yo fè m konnen yo redi l pa do paske l paka mache beki a m jwenn ak beki a detvan pòt latè a m pa janm wè l. Ritimas. Nan zòn Ritimas? Wi. Kòman sa rive menm? Kote ou te ye nan moman an? Mwen m te sòti m t al achte bagay pou m fè manje. Lè m vini m wè deblozay pete epi m wè yo mete dife. Donk dife lakay ou tout bagay boule? Wi, tout bagay mwen boule. Ou pa t gen moun nan kay la? M te gen moun nan kay la, m te gen yon matritman nan kay la. Moun ki te la yo kouri a timoun yo, senk timoun m gen a mari m. Yo kouri a timoun yo, matrit mwen t ap dòmi, li boule anndan. Matankou an boule nèt. Wi. Sèl li menm ki menm nan? Se sèl li menm epi li te gen yon pitit li ki tap vin wè l, pitit la li mouri mò bal. Lòt yo pat gentan konn pou yo sòti? Mwen m te nan lari, timoun yo e vwazinay ki pran yo pou mwen. Lè m rive m pa jwenn anyen, m wè kay la boule rapyetè. Kisa wap mande jodi a la? Bon map mande jistis paske m pa gen kote pou m rete se nan abri m ye pòs machan. Detanzantan map kri moute desann bon Dayme mande jistis humm non chak male yo pran non yo di yap re pran non moun yo site non nan abri nou ya e 4 moun selman yo site yo jwenn nan papye a yo ekri a nou pa jwenn okenn moun. Chak swa nap domi nan seren nou pa jwenn moun resevwa nou se mesye Elice ki ba nou kote pou nou pran detant nou lapli tonbe lè lapli a fin tonbe nou seche atè a pou nou ka domi a timoun yo nap domi nan seren. M abite ri Timas. Nèg yo te arive antre nan zòn nan. Anpil moun te mouri. M arive gen papa m ki viktim nan bagay sa avèk yon zanmi m yo te desann avè l. Lè li papa viktim nan, li mouri oubyen li avèg? Li mouri men nou jwenn kò a. E bal li te pran? Wi. Ki kote yo jwenn kò a? Nan Monferè a? Mh. Men ou menm kote ou te ye nan moman nèg yo ye? M te la wi men lè cha a m gentan kouri moute Bèlè. Genlè nan soti l li genlè viktim paske nou pa konprann jan lanmò sa ye. Kay la boule. Pou yo ede nou paske nan lari n yo pòs machan. Pa konn konbyen moun ki touye. Nou tout te gentan sove men sèl yon dam yo te pran t rele Beti yo te pran l anba kabann. Yo desann Dèlma Davin. Wap tounen? Pa di map tounen non paske mpap gen kè. Nou nan lari. Son moun ki yon bon pwochen ki ranmase nou, li mete nou dòmi lakay li. Yo te konn pote yon ti bagay ba nou, yo pa pote anyen ba nou ankò. Pitit mwen Vic, pitit mwen mouri lan kay la e li kite tout mwen. Li mouri yo mete dife sou li anndan, li boule. Kounya e lan lari m ye. Lè m dòmi nou pa byen dòmi e lè lapli a fin pase. Pou nou chèche dlo pou nou dòmi se pòs machan nap dòmi humm m mande m mande pou wè sa nou sa nou te ka fè pou mwen si nou te ka retirem nan lari an e pa e nan lari map dòmi. Kote ou tap viv egzakteman? Ri timas. Ri timas la. Wi e la nou la viv. Konbyen moun ki te ap viv avèw nan kay la? Mwen menm avèk Mwen menm pou kont mwen epi ti mwen nan lòt chanm nan chanm pal la nan mete dife nan kay la pa gentan sòti. Se nou 2 a? Wi. Donk nan moman atak la kote ou te ye? M te nan lari m tal vann. Ok, se pitit ou ak ki nan kay la? Wi, yo tap dòmi. Gen plizyè nou pa nou pa ka konte paske e dife yo voye bay tout moun sa yo boule anndan an. Nou pa ka kontwole kantite konbyen moun ki mouri, dèyè m ti bebe mouri tou. Tout nèt. Bon sa yo e moun ki fèm kado yo, nou pa sove anyen. Non m pap tounen ladann ankò. Non. Ah m gen, m pa kontole konbyen tan pase m nan zòn nan lontan. Men wi yo sipòte nou, pòs machan yo sipòte nou, yo ba nou kote pou nou dòmi men se anba galye a nou dòmi lè lapli a fin tonbe nou chèche atè a pou nou dòmi. Pou nou kouche. Nan yo te konn ba nou manje, yo pa ba nou ankò. Atyèlman la, se lòt bon zanmi nou gen ki pase lè l wè nou, yo tcheke nou. Apre sa, nou pa jwenn anyen ankò.